Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 31 décembre 2022 kèlke zè ankò se 2023 ki ap pwoche nan kad emisyon sila map pwofite remèsye chak grenn moun ki pran yon atachman tout afè eksesif enfayibl menm pou chanèl sila. Tout moun ki konn bay nou konsèy, tout moun ki ede nou, tout moun ki ap rele nou maten, midi e swa pou kapab tande nouvèl nou, tout moun ki ap priye pou nou. Talè konsa, nou pral fè yon emisyon, m ap mande chak grenn moun pou kapab rete mobilize paske chak grenn moun pral gen yon remèsiman toutafè spesyal. Lis la long, gen moun non yo p ap ka site paske gen moun ki vle rete nan diskresyon men ekoute, m panse ke yon grenn salitasyon li ap vo pou. Tout moun sa yo chak grenn moun ki renmen tande chanèl sila. E m gon grenn konsèy pou nou an 2023 fòk nou bay tèt nou yon lòt oryantasyon. M te gon pawòl mwen te di nan emisyon mwen te fè avan yè m kwè ou byen yè paske emisyon yo tèlman anpil m bliye dat m fè yo. Alò pawòl la di konsa 2023 se moman pou m ta kapab kòmanse reyalize sa m te vle fè an 2022. Men tou sa m te vle fè an 2022 mwen te planifye yo an 2021. Paske yo te echwe an 2020. Sa vle di, Ayisyen yo ki an Ayiti, anpil nan nou, sitou moun ki nan klas defavorize, moun ki nan klas mwayèn yo, se de moun ki toujou genyen de pèspektiv an tèt. Men ekoute, pèspektiv sa yo toujou foche. Pa ki sa? Genyen plizyè rezon ki lakòz pèspektiv sa yo foche. Lensekirite, lechomaj, lapovrete ekstrèm. Epi lenflasyon. Paske nou pa pè okenn lòt bagay ankò. Tout sa k vini sou wout nou, nou kapab goumen avèk yo. Paske nou se yon pèp rezilyan. Men ekoute, lefèt ke w ap batay yon kote ak ensekirite, w ap batay yon kote ak chomaj, w ap batay yon kote ak povrete ekstrèm epi ofinal w ap batay kont enflasyon, ben finalman m ta kapab di ke ou gen 4 moun k ap vide baton sou ou. Kisa w kapab fè? Anyen. Pèp ayisyen an ajenou. E nou rive nan yon moman kote ke pèp sa a. Mo rezilyan li mete l yon lòt kote pa genyen pèple ki rezilyan ankò paske tout moun ap di bon lavi fezan nou reziye nou sa l fè l fè paske lè gon grenn bandi ki kache yon kote li kapab fè 100 moun pè men si se te lontan 100 moun sa yo se yo k t ap fè bandi a pè sa vle di jan n ap viv jounen jodi a la m ta kapab di Tandans lan, teyorèm nou te gen lontan lakay nou an sou plan patriyotik, ebyen li envèse. Se sa k fè m ap di nou anpil kouraj pou ane sa k ap vini an. Ane 2022 an, li ale, men an nou reyalize ke ane sa a, li te fè nou anpil tò. M ta kapab di se ane ki pi mal nan tout ane pèp ayisyen pase. Se pou lapremyè fwa! Nou wè jan de bagay sa yo ap pase devan je nou, paske lontan lè nou te konn wè yo nan lòt peyi, ebyen nou te konn di mezanmi gade sa k ap pase nan tèl peyi men jounen jodi a se nou menm kòd mare ren nou jounen jodi a tout moun gen pwoblèm ebyen m panse ke 2023 a se ap yon ane de konba. Fok nou mete gason nan tay nou. Si se fanm nou ye, fok nou mete fanm nan fanm nou pou nou kapab di nou pral batay. Paske se nou menm ki pou kapab trase desten an. Desten an li la se vre. Ou kapab rich. Se te kapab desten ou pou rich. Men ekoute, si ou pa trase ankenn pèspektiv pou richès la rive, Ebyen, li pap janm rive. Ki sa Bondye te di Moyiz? Ki sa w gen nan men w? Ebyen, ou menm ki ap priye Bondye, ey! Panse a teyorèm sa a, Bondye di, fòk ou gen yon bagay nan men w. Èske w konprann? Li mèt yon ti metye ou gen nan men w, ou kapab vin rich demen. Men si w pa gen anyen nan men w, epi w de bra balanse, ou di Bondye pou l fè yon bagay pou ou, ki sa Bondye ap ka fè pou ou? Konprann byen e aji byen. E m panse ke pou ane 2023 a, Anpil bagay va chanje nan peyi Dayiti. Nou pral fè yon emisyon spesyal toutalè. Nou pral gen pou nou pale de tout koze sa yo. M sot wè yon foto la m vekse. Yon foto ansanm avèk yon ti bout videyo. Nou konn sa k fè m vekse? M ap gade pou m wè, Quelqu'un qui s'enlise dans la logique mortifère Epi lap toune moun an derizyon konsa. Eske nou konnen izo mete almanak li deyò? Izo mete almanak li deyò. Bon m pa menm kwè Ariel fè almanak menm. Ariel pa fè almanak. E anpil nèg nan politik kap fè pèp la fè makak yo pa fè almanak. Paske yo konnen depi yo te fè almanak Kiyès ki t ap pran nan men yo? Madanm yo a pitit yo? Pa gen moun ki t ap pran l ankò. Men Izo li menm, li fè almanak li. Bon tèt chaje wi. Izo fin, m ta kapab di atis nèt. Paske e lwa sipèsta k monte nan tèt li la nèt wi mezanmi. Ebyen kounya, se Lanmò San Jou ki pral fè almanak, se lòt se lòt ki pral fè almanak. Eske nou konprann? Bagay sa bay pwoblèm wi. Vin pranl! Vin pranl! Depi lèm antre nan game nan tout moun ap di ke li resi pwòp si w di w mennen pase m sa son crazy talk nou tap di m bandi ebyen m kidnape l ak de twa video fwa sa m resi twòp m tande w gen madanm lap fè chet kibò men li avèm lap pou crazy fòk nou gen kòb pasto nou gen fanm pasto wap mache di w rayim vibe la resi pwòp vin pranl si w gen grenn nan bouda w si w gen zam si w gen kran si w gen bagay mon ami. Daprè enfòmasyon ki kominike pa Pakè Miragwàn nan, 3 mesye sa yo se manm prezime gang Ti Makak lan ki gen nan tèt li Carlo Petit-Homme alyas Ti Makak. Mesye sa yo ap opere nan Laboul 12. Ebyen nèg sa yo arete a yo te an direksyon Jeremi lòske yo rankontre sou wout yo komisè Jean Ernest Muscadin. Jean Wides Casimir ki t ap viv nan lokalite ki rele nan Sitwon, se nan Dèlma 33. Alòske Rochelin Nòvil, li menm, te abite nan Kriswa. Epi genyen Sen Flè Walnik, Bwa Mòkèt, nan komin Petyonvil. Twa nèg sa yo la, ebyen yo fèmen yon kote, yo p ap kapab pase e premye janvye a pezibleman byen. Ba wi, paske yo anba men lapolis. Men gen yon bagay m toujou ap evoke. M poko janm wè Muscadin arete yon moun li di ke. Se je nèf. Poukisa pa janm gen yon arestasyon on nèg pou yo mete etikèt je nèf sou li? M ta byen renmen komisè Muscadin banm eksplikasyon sou koze sila. An bon sa ka rive ke nèg je nèf pa janm fè wout sa yo? Ou pa konprann? Se sa wi. Petèt ke nèg je nèf yo pa janm fè direksyon gran sid la. Se sa k ka rive ki sa k fè. Komisè la li menm li pa janm pwosede ak arestasyon de nèg ki fè pati gwoup G9 an fanmi e alye. Tout nèg yo se ti makak, se izo, se ti lapli. Kesyon sa a, panse ke se yon bòn kesyon e ki kapab jwenn de movèz repons e ki kapab jwenn tou de movè kòmantè sou Youtube la. Muscadin bat lestomak li. Muscadin di, depi se bandi ou ye, depi ou mete tèt nan gran Sid lan, wap jwenn ak pa w. E se sak fè map kite nou ansanm avèk Muscadin nan kad yon odyans kote ke li menm li sèmante 7 fwa 77 fwa ebyen depi se bandi kap travèse zòn sila yo pap kapab pase men petèt m ta anvi di mwens bandi je nèf. Ann tande Muscadin. Fòm di w byen e mwen gen yon pakè ki ouvè 24 sou 24. E paken pa m nan operasyonèl lajounen kou lannwit. De twa zè di maten n lari, kat zè di maten n nan lari e nou la n ap travay pou n sèvi popilasyon an. Donk aspiyate avèk ti mesye yo ki se bandi yo, asasen yo, kriminèl yo k ap tiye komèsan, k ap tiye dyaspora, k ap tiye elèv lekòl, k ap tiye enfimyè, k ap tiye doktè, k ap fè tout vye zak nan site a, nan Nip pa gen bagay konsa. E met tout pyem atè pou m chase nèg sa yo. E nèg yo pa ka kanpe goumen avèk mwen. Yo pa kapab travèse Nip lan ni yo pa kapab vin fè baz yo nan Nip lan. Depi yo vini m klè ak tout moun, mwen di yo sa, y ap mouri mesye. E mwen di l e m fè l. Kòm ou konprann nan yon peyi ou gen lajan ou pa ka viv, ou pa gen lajan ou pa ka viv, elèv lekòl pa ka viv, dyaspora a pa ka viv, pèsonn pa ka viv nan peyi a. Se yon sèl moun ki alèz nan peyi a se sèl bandi yo, asasen yo, kriminèl yo. Mwen renmen men sak pase Mwen pral di yon bagay la Mwen pral di li pou listwa e pou la verite ou pat konnen l men kelke moun nan dyaspora kap tande m la konnen l An 1994 gen yon tip ki rele Awòl ki te nan fakilte medsin ki kite fakilte medsin ki ale nan lapolis misye te vin polisye pandan misye polisye misye te vin degize an madigra misye met mask sou figi l lal tiye yon komèsan ki rele Avrinèl nan vil okay la polis plonje dèyè misye misye tire yon polisye polisye sa mouri ki son polisye jeremi lè sa m timoun mwen menm misye blese yon lòt polisye ki te nan pa ki te ki tap chache arete l bon finalman yo te fini pa tiye misye sa fè 1 sa Se bagay ki pase an 1994. M pral di w yon bagay ki pase il y a 3 ans de ça du cote de Miragwàn. Gon yon nèg ki rele Ti Ang. Si m manti la, nenpòt moun Miragwàn kapab demanti m. Misye rale zam li, misye tire yon jèn gason nan tèt. Alo? Wi, w ap tan, ou an dirèk, ou an dirèk, ou mèt kontinye. Ou an dirèk, w ap byen pase. Lè, lè misye tire Ti Anri, lè Ti Anri tire misye nan tèt, misye pran lafwit. Fò m di w byen m gen yon pakè ki operasyonèl 24 sou 24. e ou pa kapab nan operasyonèl se pa leta a non ki metel operasyonèl sa te kache ok gaz ke met nan machin mwen se gras a sipò diaspora ki voye ti mwayen ban nou se bon fanmi e bon e pa bon fanmi se bon zanmi kelke fwa pa kap rele kap di a seje mò ou pa gen kawoutchou map bon 2 grenn kawoutchou diaspora se yo ki e yo edem kanpe lè ti anri tire nèg la mwen enfòme de sa. Menm kote a m pwese sou dè li. Lè m pwese sou dè li, m jwenn nèg la atè a ap bay san. Nan mwens ke 10 minit, m te gentan rive sou dè li. Lè m plonje dèyè Ti Anri, kote yo di m l ale a, m pa jwenn misye. Men sof ke mwen jwenn machin ke l te ladan l lan e ak nèg ke l te avè l la. M arete nèg la, m pran nèg la, mwen di misye, w ap rele Ti Anri nan telefòn, w ap di Ti Anri konsa ke w ap vin chache l pou w mennen l Pòtoprens. M arete valiz li pou l ale. Fòk Simba wè sa fèt. Li rele Ti Anri. Ti Anri di ee, Ti Anri di oke, fè vit map tann ou. Men li pa janm konnen si nèg la son otaj li ye nan men. M pran nèg, m pran nèg la, m debake a inè di maten lakay, a inè di maten nan espas kote Ti Anri te ye a. Ti Anri fè ouvè pòt e gade m, gade m pote sou Ti Anri, m pran Ti Anri. Ti Anri pat mouri, se paske Ti Anri pat fè rezistans. Oke, mwen di w sa wi, Ti Anri pat mouri se paske l pat fè rezistans. ni misye pat pran bal tou li pat fè risit avèk nou li te dakò leve 2 men l anlè men si l te dakò li esplike avèk nou m pa tap ba l chans lan 1 m pral di w dezyèm bagay ki te pase gen yon tip ki rele Ti Guy vrè non misye misye rele Guy Paul Denis misye mouri nèg matisan yo tiye misye misye te pwòch ansyen prezidan an. Misye pou kanaval Miyagwan ane pase anwo misye tire yon tip ki rele Gayado mwen enfòme de sa m plonje dèyè TV m Alo? Wi ou la ou la ou la wap pase trè klen trè byen nap tande w la Ya Lè m plonje dèyè TV m pa jwenn TV men mwen jwenn yon M 14 yon M 4 ke misye te genyen li lage atè misye kouri li pran lafit m pran zam nan Pandan map rantre nan baz mwen vè 3 zè di maten ak zam nan, mwen resevwa yon kout fil ki òdonem remèt misye zam li. E mwen menm m se yon komisè gouvènman, m pa gen manda. Lè chèf pòtoprens rele w yo di w pou w remèt nèg la zam li, si w pa remèt li w ap revoke. Men sof ke nèg yo pa tap ka tiye m. M klè avw nèt. M pa gen de chwa m oblije, mwen oblije remèt misye zam nan nan demen maten. Mwen te met manda dèyè ti Guy poum te aretel. Alo Alo Alo komisè Eee Woy koneksyon ap bay pwoblèm la. Domaj si ti guy te arete a sèt epòk la jodi a misye tap nan prizon li pa tap mouri evènman ki pase lòt jou swa la li te 2 zè di maten mwen di kote de bèken mwen kanpe bèken map tcheke machin kap soti yo m ta pral poze yon ti kesyon sou sa m ta pral poze yon ti kesyon sou sa wi Map rive, e la m bezwen rive, ki fè m fè tout sentèz sa yo. Ok, ok, ok. Dezè di maten, pandan m ti koze de bèke. Ay, kominikasyon ap, woy, w ap pe de pèdi. Kominikasyon ap mal pase, e komisè. Fòm di w byen, nan jou sa yo, nèg. Fòm diw byen nan jou sa yo gen anpil nèg kap soti pòwprens ki pral wè fanmi yo, ki pral bwè soup, ki pral wè, ki pral renouvle pwen yo, mwen oblije kanpe anba poum wè sim te ka pran yon de twa grenn ladan yo. Monchè telefòn mwen sone yo dim CG kote w ye, mwen di mwen Miragwàn, yo di debake rapid paske gen yon nèg ki fèk rale zam li la A ki ti yon nèg, otomatikman m plonje. Nan mwens ke di minit m gentan rive sou lè l ye. Mwen jwenn nèg la, mwen fè voye nèg la lopital. Otomatikman m rete yon machin m voye nèg la lopital. Mwen menm, m plonje dèyè asasen an. Lè m plonje dèyè asasen an, yo di m misye abiye anfòm. Epi m plonje, m ale nan direksyon ke m pa wè yo di misye ye a. M te wè twa moun bò lari a, men m pa t konnen si misye te youn ladan yo. Lè m ap retounen, yo di m non, Seje, ou fè kwaza ak misye la a. Men ki bò misye fè. Papa ti nèg la kondui mwen a kèlke mèt, a yon distans de san senkant mèt, li di m, Seje, men kay la, se kay misye sa ye. Menm kote yo di m sa, ou konnen mwen menm, mwen ekipe, mwen gen parabal, mwen gen kas, zam mwen nan men m, tout nèg mwen, nou ekipe. Kòm m di w la, ekipman sa yo se gras a dyaspora n gen yo. Bay. Lè m fè lefe a retounen, nou menm nou sèkle kay la, nou fè perimèt kay la a yon distans de 100 mèt, nou fè perimèt kay la. Kòm komisè gouvènman, nou fè yon kout bal anlè, nou tire yon bal ki se sa m ta kapab rele feu d'intimidation. Pou m entimide misye anndan, mwen fè yon bal anlè. Misye pa reponn. Se la ke m presupoze ke Misye Lula pa la. Misye li menm, w ap tande m? Wi, m ap tande w. Gen youn nan polisye m yo ki fon kout. Gen youn nan polisye m yo ki fon kout frap sou kay la, pow! Pandan l klere kay la, menm kote a, misye tonbe mete bal. Misye fè nenpòt 7 a 8 bal. Nou menm fò pa bliye nou menm e pwofesyonèl nou ye depi ou tire sou nou premye sa nap fè nap pran ou sòl e lèn pran ou sòl nap pran ou sòl nan menm kondisyon ke ou te tire sou nou an donk lè lè misye tire de espas an direksyon polisyè a li tire m pa konn nan ki direksyon ke li tire men asireman e sou polisyè a li tire paske li te wè yon flach la limen nan fè nwa flach la toujou ret atè a. 5 minit pase li pa sot deyò, 10 minit pase, 10 a 15 minit kounye a la misye sot deyò, telefòn li nan men l, zam li nan men l l ap pwogrese pansan ke li atenn polisye a. Enben se la a misye pral pran nan bwa kale a. Nèg la gen zam nan men l, la flash li nan men l, li tire sou nou, nou riposte epi misye fini pa tonbe. e misye tonbe l tonbe nèt e kèlkeswa nèg kèlkeswa nèg ki te vin pase dèyè misye l ap tonbe tou e ban m pale yon bagay frè m nan monchè m p ap kanpe m p ap fè bak m p ap gad dèyè non menn kèlkeswa nèg la depi li gen zam nan men l li se yon bandi li vin nan li l ap mouri wi menn kèlkeswa nèg la depi nèg la se bandi li ye se asasen li ye li vin pou l travay kont nasyon an li vin pou l travay vay pou bandi. Nèg la son asasine, li son kriminèl, lap tiye dyaspora, lap tiye komèsan, lap tiye antreprenè, lap tiye elèv lekòl, lap tiye tout kalte moun, lap tiye jounalis. Zam ki nan men l lan li se ensekirite pou menm non di m nan. Wi Wendy fè l, Wendy fè l, Wendy fè l. Misye pou tèt pa l si l vin an Ayiti nèg yo ap kidnape l. Yep. Misye ka petèt bezwen fè buzz, misye ka petèt bezwen fè buzz, m pap reponn nèg la. Non pa bezwen reponn li, pa bezwen reponn, pa reponn. Bon m ba l ou. M gen plis travay pou m fè, mwen menm, ke sa m gen pou m tande ak sa m gen pou m di. E sa? Sòf ke m klè ak yon nèg, m di yon nèg Miragwàn, direksyon pa m nan, Gran Sid la, li p ap peri ak nèg yo. Kèlkeswa kote m konn nèg yo ye, m ap rive sou yo e m gen mwayen pou m rive sou nèg yo. Leta pa peye m. Ou konn konbyen kòb Leta peye m? Leta peye m senkant mil do, e senkant mil pyas. Mwa pase a, m te bezwen achte katsan dola ameriken. Wap tande? Lè m parèt nan bank nan avèk chèk mwen, m te oblije genyen 3,600 dola ayisyen ankò. Sela enplike ke m pa menm touche 350 dola ameriken chak mwa. E se si e pa mwen menm non, lè komisè di gouvènman an jeneral. Sa vle di travay la se volonte, se volonte, se bezwen chanjman pou peyi a. travay wap fè la. Passion, amour e passion ay amour kap aji. E nou menm. Ni passion pou sa map fè a. Nou menm komisè Muscadin ou konnen nou menm tou nou nou fon pati de nou fè pati de diaspora e nou toujou rekòmande moun al nan zòn kote ki gen sekirite yo. Jodi a la si ou ta vle voye yon apèl pou moun ta vin envesti vin mete e biznis lan nip lan pli presizeman lan Miragwàn eske moun yo ka vin vini san kè sote? Li te pito mouri. Misye mouri jodi a. E bagay ou jwenn etazini, kanada, frans nan gran peyi menn. Nan mwens ke 15 minit m gentan rive sou lè mwen reyaji e m reyaji majistralman, m reyaji an mèt. Yon nèg oukèdwa pa dakò avèk te gade ou, sa pral depann de ki enterè ou genyen, si ou gen enterè nan bandi yo. Men m ap travay pou nasyon an, m ap travay pou peyi a, m ap travay pou 2 pitit fi m yo ki an Ayiti ki pa p kite peyi a, m ap travay pou ou menm ki lòt bò a ou ka vin envesti, m ap travay pou ou menm. Lòt moun yo k ap tande m la a, a nenpòt kèl moman yo kapab leve, yo di y ap vin nan Nip. A nenpòt kèl moman yo ap di yo ka al Okay, yo ka al Jeremi, sòke gran Soud la nèg yo pa ka travèse. Se pa avyon mè pou yo pase oubyen pa avyon pou yo pase pou yo antre. Sa p ap ajoute pou granpil de a. M ap di yo, kontinye rele m, ban m enfòmasyon alaminit ke yo viktim. Depi nou viktim, vakabon rale zam sou nou, li friz nou, rele m, di m men ki bò n kanpe, men ki koulè rad ki sou asasen an, m ap debake e lè m rive m ap reyaji. E lèm reyaji map reyaji an mèt Lèm al deyò yon nèg ki gen zam nan menl ki son bandi ki son asasen sil dakò depoze lè zam nan map aretel men sil pa dakò depoze zam nan lap tonbe se sam di mwen menm.